Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jespè ke sa va trè byen pou tou lèjan ki son an ayiti e se ki son ta letranje ben sa va kòmanse sa va kòmanse alò pou lèjan a chak fwa nou fè yon layv e pi ou byen nou fè yon emisyon nou dyes pibliye l e pi moun sa yo kap mande eee pou nou kapab kite nimewo. ben mpose ke nou fwe sa a plusieurs reprise, Numéro c'est 33 26 60 80. Alors c'est parti pour votre émission. Alors juste avant de commencer, on apprend le son justement pour nous capable saluer Lovely. Notre Lovely à nous. Euh, vendredi dernier, c'était son anniversaire, mais je pense que je ne pas te monter. e fok ou mete an plas de nouvèl pèspektiv Lovely tchenbe rèd pa moli je t'adore franchman e gras a Carmelite mwen rankontre yon moun ke mwen kapab konsidere kòm yon sè tchenbe rèd pa moli e pi kontinye jan w ye a anpil sajès j'adore sa alò se parti yè gen yon dram ki pase o nivo de zòn sa m kwè se dan la komin de gro mòn. Genyen 9 mò e 6 blese nan kad yon aksidan ki fèt nan Gwo Mòn. Yon kamyon ki ap transpòte pasaje ak divès viv alimantè ranvèse nan yon pon dumèz epi fini chit li nan Twa Rivyè ki nan Gwo Mòn, komin nan departeman de Lartibonit. Machin sila ki te gen ladan li 15 moun sòti Lakil pare pou antre Pòtoprens nan moman kote aksidan sa fèt nan lanwit vandredi 4 pou louvri samdi 5 novanm 2022. Aksidan sa lakòz 9 moun pèdi lavi yo, 6 lòt blese. E moun sa yo ki blese, yo kondui yo ale lopital pou kapab resevwa swen ka yo nesesite. Sa fè anviwon 9 mwa. Tande byen, depi ke pon du Mez la, li andomaje. E, sitwayen yo nan komin nan, te menm òganize mouvman pwotestasyon yon mannyè pou kapab egzije pa bò kote otorite nan leta yo pou repare oubyen konstwi yon lòt pon e otorite yo pa t janm fè eko ak revandikasyon sila sinon pou te kapab konstwi pon an e se sa ki rive jounen jodi a donk an ayiti nou toujou ap tann se lè katastwòf rive pou nou pase a laksyon si te gen yon pon ki te konstwi o nivo de zòn sila nou panse ke jounen jodi a nou pa t ap ranmase 9 kadav. Écoutez bien 9 kadav. Se dur paske nap viv nan yon peyi kote ke leta li menm li pa enterese de lavi ankenn sitwayen. Map ba nou yon ti euh ilustrasyon tou piti. An Frans te genyen yon majistra se m bliye komin nan wi. Eske nou konprann? Menm pe a nou poko gen. Alò nou pral pase nan lòt dosye paske gen anpil ti dosye pou nou nan kad emisyon sila. Genyen yon nouvèl m ta kapab di nou deja wè li sou rezo sosyo, yon pwofesè ki li menm kouche sou yon kad. Li mouri. Li gen yon pantalon nwa, yon chemiz a kawo nwa, blan, li pran yon bal. Kòman li fè pran bal sa? Ebyen, sa se pase o nivo de Collège Armé du Salut. Jedi 3 novanm pase a, pwofesè Médor Eustache, li pran yon bal nan tèt. Papa 5 timoun. Li te reponn ak apèl dirijan lekòl sila a. ki te vle relanse kou yo nan katye sila a ki se youn nan zòn cho nan kapital la. Médor Eustache se tou manm administrasyon lekòl la daprè sa nou aprann. Zak sa a touche sektè edikatif lan e konfime tèz sila yo ki kwè lekòl p ap kapab fonksyone nan yon anviwònman kote pwoblèm ensekirite, afwontman, kontinye antre gang rival, ka, vyòl sou minè, fanm, ak anpil lòt ekzaksyon nan sosyete a, kondisyon sekiritè lan, li dwe dabò respekte avan relouvri lekòl la. Donk, se te petèt nan kad yon reyinyon pou te kapab tante relouvri lekòl nan blòk sila a, epi se lemoman sitwayen sa li menm li pran yon bal nan tèt e li kite dèyè li konbyen timoun? 5 timoun ekoute se la reyalite an ayiti bagay yo vreman red bon pral travèse la avèk nou nan site solèy paske fòm di nou byen ke e bagay yo te red nan site solèy yè tande byen sa map di nou yè te genyen eske je pe di yn sòt denkirsyon m pa kab vreman di sa non men lapolis te fon parèt. Lapolis pete anpil bal, lapolis bay anpil gaz lakrimojèn o nivo de Site Solèy. Bastyon Site Solèy menm. Mwen genyen de moun ki abite o nivo de Katye Boston, Sèjan Lamon t aple paske depi lè m te jounalis nou te toujou gen kontak avèk moun nan geto yo, lè genyen yon pwoblèm yo toujou rele nou pou nou menm nou vin fè eko ak revandikasyon depi sou Minustah. N ap batay pou sila yo. Nou pa batay pou bandi. Paske nou menm nou pa fè ankenn eko ak revandikasyon bandi. Paske pi fò bandi nan peyi Dayiti. Bon pou ki sa n pa di tout. Tout bandi aktyèl nan peyi Dayiti se blofè. Tande! Tout bandi nan peyi Dayiti se blofè. Se travay pa yo y ap fè oubyen travay bòs yo y ap fè. Eske nou konprann? Nèg ki pa gen bòs yo, y ap fè zak pa yo. Eske nou konprann? Donk, moun sa a te rele mwen, e pa sèlman yon apèl, men plizyè apèl pou dire ke pitit li pran gaz. Li menm li pran gaz, li pa konn ki sa pou l fè. Se la a, m ta kapab di sitiyasyon an parèt trè difisil. Ekoute, lapolis, elle est là juste pour protéger et servir. Kant yon chèf de gang, pa egzanp, Jimmy Cherizier, Lanmò San Jou, euh, Izo, Vilaj de Dye, Ti Lapli anlè a la, Krisla, Iska, Anba, Matyas, Tayson. Youn nan nèg sa yo ap bay pwoblèm nan yon zòn, sa k ap pi fasil pou lapolis lan, se sèlman si, ebyen, se nèg sa yo ki t ap kòmande zòn nan e ke tout moun ki nan zòn nan se ta bandi. Men y a un problème, sè ke kant nan yon zòn gen 2 sivil ame, Sèjan la yo kapab sèvi de boukliye pou bandi yo. E se nan sa bandi yo kwè paske lapolis pa kapab rive pa egzanp la nan kafou Boston epi l simen bal anndan an. E menm lè dèfwa sa repete, men m panse ke se kanmenm yon bavure policière. Paske dènyeman la a, nèg yo te desann, anpil bal tire, anpil moun pran bal, anpil moun blese. Sa kan menm ou kapab klase l nan kad yon bavure policière. Pa di ke map defann bandi. Men ekoute. Men sa pou nou konprann. Bandi a nan zòn nan. Pa egzanp lè w pran yon nèg ki nan katye Boston. Nèg yo ap fè egzaksyon. Pa egzanp nèg la chwazi l touye yon moun lè l vle. Li bat yon moun lè l vle. Donk popilasyon an lap sibi anba men nèg sa yo. E lè lapolis vini tou lap voye bal. Imajine w byen wi, menm moun sa yo ankò se yo k ap pran bal. Y a un problème mezanmi. Se pa ke m ap defann zòn bandi rete. M kab defann zòn nan, m pap defann bandi. Èske nou konprann? Sa vle di, bagay la kèlkeswa jan l ap ye, ap toujou gen ekzaksyon, ap toujou gen aksyon arbitrè. Donk mwen m panse ke fòk lapolis kalkile byen. E yè. M te di nou bagay la vrèman dejenere paske nèg yo antre yo lage anpil gaz. Sonje byen, nan dènye emisyon ke nou te fè sou kesyon je nèf la, ki sa mwen te di? Mwen te di ke nèg je nèf yo gen anpil taktik. Barbecue te kapab yon bandi. Men franchman, si m te otorite nan peyi a m pa t ap gen tan kite Barbecue dejenere konsa. M tap rekipere Barbecue, m tap fè miche kache yon kote, epi chak operasyon m ta pral fè, e Barbecue k tap nan cha. Jounen jodi a la, se Barbecue k tap fout nèg Site Solèy bal. Se Barbecue ki tap bay lòt nèg bal. Aprè yo fin itilize l, m pa konn kisa yo tap fè avèk li. Men Barbecue tap rete yon veritab mèsenè. M pral ba nou byen. J'ai des amis qui font partie de l'institution policière. Eske nou konnen nèg sa yo dim ke kelkeswa operasyon ki pral fèt a lepòk si Barbecue pa la se kòmsi se yon Ronaldo ki manke nan Real Madrid la. Se kòmsi se yon Messi ki manke nan ekip Barcelone nan. Tande byen sa map di nou an wi. E, kèlkeswa kote yo pral batay, si Barbecue prezan, ebyen, tout moun gen fòs, tout moun kwè ke operasyon an l ap reyisi. Donk, Barbecue fè yon bavure policière, paske ou rive nan yon sitiyasyon lavi ou menase, Ou pa gen chwa ke petèt grenn sa w ka fè a pou w sòti vivan, ou fè l. Men apre w fin fè aksyon sa a, anpil moun konsidere kòm yon domaj kolateral, se swa w bandi oubyen ou pran prizon. Li deside bandi. Men jiske la m panse ke, bon, gon jan yo te ka fè. Men nou vin kite Barbecue dejenere nan men nou. Paske pa bliye Barbecue, li te konnen anpil bagay nan lapolis. E sa m ap di nou an? Lè Barbecue gen tout konesans li te genyen nan lapolis lan, l al mete li o sèvis yon gwoup de gang oubyen yon federasyon de gang. Se sa k fè m di nou jounen jodi a la, G9 rete yon estrikti non sèlman nèg yo. Kanpe sou grenn 5, men nèg yo ka batay. Kounye a son sèl jan pou leta kapab, eske nou ta kapab di kontinye bay je 9 la bwa kale. Paske je 9 la, pa bliye byen, si w ba l bwa kale jodi a, demen si Dye vle l pa pran bwa kale nan men w. M pral eksplike nou. Lapolis vini nan yè, yo pote boure, yo kraze mi ki separe Bouklin ak Belekou. Anpil moun pran gaz, yo kraze anjen nèg je nèf yo te genyen an, epi nèg yo fonse nan Varreux. Hum! Nan demen si Dye ve nèg yo vini pou fè menm bagay la. Pa bliye anpil ti zòn kraze tankou Fò Dimanch lan la a, nèg yo manyen Fò Dimanch fò. Men, gon bagay pou n konprann mesye. Mwen m toujou di nou sa, je nèf lè w ap batay avè l, ou gon grenn jan Ou ka kraze je nèf lan. Sof ou pran barbecue. Depi ou pran barbecue, je nèf lan ap vin afebli paske dan la batay, menm lè barbecue a distans, li ka just fon kout fil li mande kòman batay la ye epi kote li al li plase sòlda l li di men taktik men kòman pou n kanpe batay. Tande byen sa m di nou wi, c'est un homme fragile. Sa vle di, lapolis parèt, lapolis al fon lòt batay. Mwen wè yon tweet de TT ki di ke nèg yo pa frape cha yo vre. Hum! TT mon ami m pa fin kwè non paske nèg je nèf yo depatcha 2 cha ak kout bal. Nouvo blende, nèg yo sakaje li ak bal. Donk n ap wè kèlke videyo kote ke y ap pote. Yo oubyen y ap remòke blennde sa. Konprann byen wi. An n fon ti gade nou. E pou lasuit, polisye yo kouri kite Varreux. Alò enfo sa m ap mete li o kondisyonèl paske gen de enfòmasyon k ap sikile kòm kwa polisye yo toujou gen kontwòl Varreux e nèg yo yo menm yo kouri dèyè polisye yo. nan vare. Mesye je nèf yo ta sanble sou wout pou reprann espas la. Hum! Polisye te gen misyon jodi a pou yo kraze tout mur ki nan paraj Isca. Ebyen, li pat fasil. Depi premye jou an, yo te kraze. Mur sila a ki te nan mitan wout lan ki te bare Belekou ak Bwouklin lan. Men yè, yo te vle al kraze lòt toujou. Bagay yo pa t dous pou pnh. Genyen twa cha ki yo menm te gen pwoblèm nan blòk anba a. Pandan nèg yo ap frape konsa, fò m di nou ke gen yon sèten de Tayson. Vous le connaissez? Tayson Bon a Sieri. Se yon nèg lè lap moute, fòm ta ba nou istorisite chak grenn bandi sa yo wi. Lè misye ap moute, misye se nèg ki konn al goumen pou lajan. Misye se yon veritable mèsenè, misye batay byen. E se yon nèg, lè bagay la rèd pou je nèf, m ta kapab di se youn nan nèg, se yon taktisyen. Paske l konnen tou sa pou l fè, pou l kapab e fè yon ti chemen pou l al pote ranfò. Donk nou wè foto yo, se yo. pete anpil kout bal sou cha yo. Ebyen fò m di nou ke bagay yo te vreman rèd. Pandan n ap pale sou dosye sila a fò n di ke Onavil pa t bon ditou yè swa. Nou pral mete dwòn nou anlè pou n konnen tou sa k te pase. Genyen blòk Klèsin nan tou kote gen anpil bandi ki pase yo tire yè swa. Gen anpil moun ki pran bal. Bagay yo rèd anpil. Bagay yo rèd anpil. Nou pral bay tout enfòmasyon sa yo e n ap vini sou kesyon kanaran paske gen yon voice e n ap vini avèk li se nan pwochen emisyon ke nou ap fè kote ke bagay la vrèman vrèman te dejenere o nivo de kanaran men bandi pale bandi voye ultimatum bagay yo rèd an tou ka fò m di nou byen ke dosye G9 lan se pa yon dosye ki piti. Kant, nan yon batay, tande byen sa m ap di nou, ou genyen Jimmy Cherizier alyas Barbecue, ou genyen Iska, ou genyen Matyas, Matyas kòmanse pran pwa men se yon nèg ki te lach lontan, Matyas katye Boston, ou gen Tyson ki se yon gèrye, ou genyen Mikanò, ou genyen Ti Jinyò, ou gen anpil lòt nèg ankò, ebyen fò m di nou ke se pa batay k ap fasil e anplis de sa, Chak chèf baz gen avèk yo anpil gèrye. Lapolis, jwèt la pap twò fasil. E ankò plis fò m di nou ke gen anpil enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa Barbecue te deja negosye ak Ariel e pou l te kapab fè yon ti renka kò li nan zòn Varreux an paske deja gen kòb ki bay. Men, sa vin fè nou konprann dènye afwontman sa yo ki fèt la a, Eske swa la polis ta dupe nan sans ke se feblès nèg yo ki parèt ou byen la polis pat petèt o kouran de negosyasyon epi la polis al pote boure ou byen dezyèm bagay swa pat gen negosyasyon vrèman paske pa bliye konprann byen bandi yo kap batay anpil nan yo gen bòs yo nou k toujou tande ti lapli kap pale kap di nèg yo gen bòs men ti lapli di w li menm li pa gen bòs. Donk, m ta renmen konn kiyès ki bòs Barbecue, m ta renmen konn kiyès ki bòs G9, m ta renmen konn kiyès ki bòs G-Pèp. Men mesye banm di nou bagay, si batay sa nap fè la, m ta renmen ba nou yon mesaj tanpri Barbecue, Isca, tout nèg G9 yo, tout nèg G-Pèp, bandi kap batay, sispann lonmen non pèp. Paske jan de batay sa yo pap fèt pou pèp. Piga ankenn moun vin blofe moun. E se sa m pa renmen nan pèp ayisyen an. Ou pral wè nan kòmantè la nèg ap di, Oh kisa w gen a Babekyou, kisa w gen a G9, kisa w gen a G-pèp. Paske yo pa nan pèp. Paske nèg yo e bagay pòch yo y ap regle, nèg yo e afè lajan yo y ap regle. E sa pou nou konprann. Si batay ta fèt pou pèp m ta bat bravo. Le jou ou neg yo pran yon liy pou di yap batay pou pep wap we map fon emisyon poum bat bravo pou yo men nou menm nou we sa kap fet la ou konprann dayè olye pou neg yo batay pou pep anpil zon kote anpil nan solda yo ye se ekzaksyon kap fet map rive sou nou map rive sou nou nou met poze mesye. Nèg yo fè yon bon bagay, nèg yo libere Varreux paske nèg yo te kenbe l epi yon bon maten yo deside libere l. Barbecue a fait une déclaration le jour du dimanche 6 novembre 2022. C'est une déclaration de 3 minutes et quelques secondes kote ke Youn nan lidè G-9 an fanmi e alye an, li parle de nesesite pou peyi a debloke. Nesesite pou ke timoun yo ale lekòl. Nesesite pou ke tout bagay kapab kòmanse fonksyone nan peyi sa a. Se nan kontèks sa a, Barbecue deside ansanm avèk alye li yo ki nan G-9 an fanmi e alye debloke Varreux. Men. Nan kad deklarasyon li fè, Babekyou deja mete nan tèt li ke pral gen anpil moun k ap di ke se ta negosyasyon, se ta lajan ki tonbe pou kapab pèmèt yo libere Varreux. Ebyen li deja koupe kour ak tout kestyon sa yo pou dir ke yo menm yo pa negosye ak Ariel Henry, Yo pa negosye ak pèsonn, sof ke yo antre nan yon lojik de konpasyon pou la popilasyon ayisyèn, epi jounen jodi a la yo deside libere Varreux. Bat bravo pou Barbecue non! Ann tande Jimmy Cherizier alyas Barbecue. 2022. Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout salye sosyete a an jeneral, ak sitou jenn gason ak jenn fanm k ap batay pou lavi miyò. N ap swiv ak anpil atansyon sa k ap di ak sa k ap fèt konsènan Ayiti. Sitiyasyon an vin pi mal e pi tris. Nou pran nòt de konpòtman aktè sosyete sivil yo ak aktè politik yo ki refize mete tèt ansanm san ipokrizi. Nou, nan Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout, nou ap mande ak tout chofè kamyon, ak tout moun ki konsène nan kesyon gaz la, pou pran tout dispozisyon pou pèmèt gaz la sòti e ale nan ponp. Nou, Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout. Nou pa t janm negosye, ni voye kikonk moun al negosye ak Ariel Henry. Nou pran desizyon sa antre nou, nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, pou pèmèt gaz la sòti e nou vle pou pèp la konnen se pa yon desizyon nou pran paske nou negosye kwakseswa ak Ariel Henry. Jodi a, sitiyasyon tèt chaje peyi a tonbe ladan l lan, se pa nou nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout ki responsab. Nou nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout. Nou se patriyòt. Nou se nasyonalis. Nou se moun ki pote peyi sa a nan kè nou. Se paske nou pote peyi sa a nan kè nou ki fè nou pa janm vyole e kidnape moun nan katye nou yo. Batay nou nan Fòs Revolisyonè Jennèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout se batay pou chanje kondisyon lavi moun nan geto yo, nan seksyon kominal yo. Batay nou, se batay pou wè yon lòt Ayiti, kote nou fyè pou di nou se Ayisyen. Pou m fini, m ap poze pèp la kèk kesyon. N a reponn yo poukont nou. 1, Èske nou renmen kondisyon n ap viv la? 2, Èske nou gen sekirite pou nou sòti jan nou vle, san kè sote? 3, Èske pitit nou ka ale lekòl san nou pa pè pou yo pa kidnape yo? 4, Èske nou gen lopital, kay ak manje pou nou manje? Si nou prive de tout bagay sa yo, moman an rive pou nou pran desten nou an men. Ankò yon fwa. Chofè yo ak anplwaye tèminal vare ka desann san kè sote. E, n ap mande ak moun ki konsène yo pou yo voye netwaye tout zòn nou yo e tout lòt kote ki chaje ak fatra. Nou swete Timoun nou yo tounen lekòl pi vit ke posib. Nou swete lavi chè a bese pi vit ke posib. Viv pèp ayisyen an, viv fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, ke zansèt nou yo beni Ayiti. Jimmy Cherizier alyas Barbecue pale bèl deklarasyon hum. Sila yo ki pa renmen Barbecue nan kòmansman emisyon an pral kòmanse fè move kòmantè paske m mande pou yo aplodi Barbecue. Men ekoute, Ayisyen, fon poze! Pa demosyon! Fin tande, epi na va konprann. Tande byen, Babekyou ansanm avèk mesye yo te deside yo bloke Varreux. Nan blokaj la, g'on 3 kamyon gaz ki pèdi. Tande byen wi! E m kwè sa rive a 30 mil galon gaz. E pa bliye nou te deja fè yon emisyon pou n di ke men kantite kòb nèg yo kapab fè si galon gaz yo te vann a 400 dola. Tande byen wi! E nèg yo pran gaz, yo vann gaz e tout moun di ke se ta je nèf. Tande byen wi! E le doute è pèmi paske lè ou poze tèt ou kestyon pou di, ekoute, mesye sa yo se yo menm ki te devan vare an. Se yo menm ki te bloke. E ke gaz vin pèdi. E gaz ap vann nan pil zòn kote je nèf ye. Donk. Gen ti bagay ki tonbe. Kounya la a. Mwen m te fè emisyon m pou m di ke olye pou m achte galon gaz nan blòk sa yo pou 400, 450 dola, m pito kouche yon kote pou m tann gaz Ariel la ap distribye a 570 goud ke m achte l. Lè sa a tout moun t ap di ke se bandi je pèp m ye, m pa vle wè Babekyou. Pa gen pwoblèm jiske la. Pa gen pwoblèm. Eske nou konprann pèp ayisyen? Paske pèp ayisyen anpil nan yo, ou konprann, se m ta kapab di yo pa tèlman renmen tande verite a. E depi yo renmen yon moun, tout sa moun nan fè se pozitif pou yo. Nèg yo te bloke. Lapolis ale anba a avanyè, li pete anpil kout bal. Yè ankò lòbèy pete. Nèg yo kanpe, nèg yo pete bal sou lapolis. Tande byen wi! Lapolis vole ak kout bal. Nèg yo leve dimanch maten yo libere Varreux. Kounya la mezanmi bagay la son spageti l ye an nou demele l. Ann al chache demele l ansanm avè m non paske mwen menm m pèdi e Jimmy Cherizier m on ti jan pèdi. Ekoute dans sa deklarasyon fò n wè ke li pa al egzije elabore e li pa deside reponn ak kestyon sa se yon senple pwen de près E pi, tout è fini. M panse ke yon gwo evenman konsa, Babekyou te dwe envite tout jounalis e pi reponn kestyon. Lè sa m tap vini, m tap poze kèk ti kestyon tou. Ou konprann? Kounye a la a. Ou konprann wi. Babekyou di ke yo pa negosye. M pa kapab konprann kòman pou yon moun ou te bloke. E se la menm revandikasyon paske w deside pou ke gaz la pa ka vann a 570 goud. Ryen na chanje. E gouvènman an pa pran desizyon pou l vann gaz la a 200 goud, a 250 goud, a 300 goud. E w deside pou w libere. Sa se yon gwo entèwogasyon m ap mete dèyè liberasyon sila. E pa bliye yè te gen kout bal ant nou menm avèk lapolis. E maten an la nou deside libere. Konprann byen wi. Kounya la. Kisak pase? Li pap janm yon signe de fèblès. M pap mete fèblès menm nan kestyon sila paske zye nèf pa fèb nan moman. Konprann byen wi, zye nèf pa fèb. Kounye a dezyèm bagay eske genyen negosyasyon vrèman? Konprann byen wi, eske genyen negosyasyon vrèman? Si genyen negosyasyon. sak a pa bale. Paske pap li ye, jounen jodi ya la, mwa je konsidera. Euh, ce point de presse présenté par Jimmy Cherizier alias Barbecue, c'est un dernier élan de gymnastique. Parce que na privé dans un moment que que Jimmy Cherizier sera en panne de recours. Est-ce que nous comprenons À vide de dédiabolisation, Se nan lojik sa ki fè li prezante pwen de près sa a jounen jodi a la e ki li menm deja etale sou yon seri de dosye ki kapab parèt kòm veritable pwen donbr. Kounye a la a, sonje m te di nou ke èske nèg yo gen patwon? Èske patwon yo di yo fòk yo debloke? Si pa gen negosyasyon, petèt ke patwon yo di yo debloke. Si yo gen patwon tou, èske nou ka konprann? Si nèg yo pa gen patwon, si nèg yo pa negosye, kounye a la kòman? Nèg yo deside yon bon maten pou di ke y ap debloke. Eske nou konprann wi? E nèg yo di w ke fò de sitiyasyon ki genyen an, lapolis gen pwoblèm, anpil pwoblèm. Bon mesye, vire tounen nan batay a lapolis, nou wè lapolis gen pwoblèm. Kounye a la nou pral mande m pou ke lekòl louvri. Or, se pa nou menm sèlman ki bandi nan peyi an. Lekòl la te kapab louvri, l retounen louvri ankò paske m konnen G9 gen anpil bagay li p ap fè. Men. Tande byen wi sa map diw la brother lè vitelòm ap chawaye nan dèlma la talè m pral fè yon emisyon la paske vitelòm kòmanse pran dèlma li menm lè 400 mawozo ap frape nan kwadèboukè menm sil kòmanse afebli lè gen gang kap fè kidnaping nan rejyon metwopolitèn nan la epi wap dim ke sitiyasyon ka rezoud. Non! Li poko kouri ka rezoud. Se pa ou menm sèlman ki aktè nan sa k ap pase a la bòdè. Se pa ou menm sèlman ki bandi. Gen plizyè lòt bandi. Lekòl ka louvri nan Site Solèy. Anba lobedyans G9. Lekòl ka louvri nan Plèn nan anba lobedyans G9. Men èske ou pral mande pou lekòl louvri nan Matisan? Eske lekòl pral louvri lòt kote yo? Eske n konprann? Donk, jounen jodi a la, jan w di l la, Leta gen yon pa de responsabilite li nan sa k ap pase a. Men ekoute, il faut faire vite! Il faut faire vite! Paske bagay yo pral eklate nan men nou. Men kòm nou pa la, m swete ke gen anpil kòmantè ki kapab fèt. N ava poze tèt nou kesyon tou pou n di, nan yon premye tan, Barbecue te bloke. Epi levon bon maten, Barbecue debloke. Se te nan yon okazyon, tande byen wi, tande byen, ane pase, Barbecue bloke, se te nan yon peryòd novanm. Pandan n pral rive nan batay de Vètyèr, Barbecue vin a yon diskou de sansibilizasyon, trèv, moun mèt al pran gaz. Tande byen wi! Epi, ane sa ankò, toutè bloke. Epi pandan mwa novanm nan. Le 6 novembre, Barbecue a fait une autre déclaration pour dire que ça doit reprendre au niveau de Varreux. La police pa bezwen vin tire kout bal ankò, la police pa bezwen vin bay gaz ankò nan Cité Soleil, nèg yo bay vag, yo kite Varreux a. Men, pa bliye, Barbecue di w ke yo bay vag, yo pa negosye, yo pa gen yon goud nan men yo, e yo pa gen patwon ki di yo retire kò yo. Kote yo ye a. Bravo Barbecue Si nou kwè, bat bravo. Si nou pa kwè, poze tèt nou kestyon pou n mande Barbecue kote li jwenn ak parad sila a li fè. Bon, an n pati non la. Nou gen 3 ti dosye nou vin pale la. Vitelòm k ap pran tèren. Vitelòm anvayi moun. Delma. Mwen gen yon voice de youn nan chef kanaran yo paske kanaran gen plizyè chef. Li di ke neg lafito yo mete 2 milyon dola atè a men kanaran pral voye pye. Kanaran pral pase a laksyon. Mezanmi gade pwoblem pou pep ayisyen. Apre sa mwen genyen yon entèvansyon de lansyen senatè Edwin Daniel Zeny, Edo Zeny ki di. Depi w nèg pa nan blan ou se bandi. Men se parti pou votre emisyon. Nou trè kontan avèk ou. Kòm toujou paske nou konnen chanèl sa a se yon chanèl ki pote enfòmasyon ba ou 24 heures sur 24. Si w bezwen m ta kapab di zen, nouvèl afole, ou pa bezwen pase bò kote RL prod menm paske nou menm nou ba ou enfòmasyon yo jan yo ye a. Nou pa nan fè bri, nou pa nan fè woy woy. Premye dosye nap komanse avek vitelom mesye vitelom inosan eske nou konnen mesye lè wap gade pou wè sitwayen an gen 2 bon non vitelom nan vitelom ou jwenn vi ak om epi signature li di ke se ta yon moun ki inosan e pourtan. Dèyè signature sa ki se inosan genyen yon moun ki mete yon mask inosan nan vizaj li ki transfòme tèt li kòm moun ki pi sadik sinon youn nan moun ki pi sadik dan la repiblik. Li gen yon manèt nan men l, sa l vle fè ak manèt sa li fè. Nou pa bezwen di w kantite egzaksyon ki ap fèt men jiskavan mwen ale sou kesyon Dèlma a paske nèg Vitelòm yo anvayi Dèlma. Alò sinon yon bon pati nan Dèlma. Men ban m lanse yon mesaj bay Vitelòm inosan. Vitelòm, m ap gade byen pou m wè. Lè w ap pale, ou sanble ak yon moun sistèm nan an te vle manje. Men w kale je w. Men fason w kale je w la, ou vin yon kriminèl notwa kote ke se popilasyon an ki ap peye tout sa w fè. Vitelòm, tankou maten an la a, lè m t ap tande Barbecue ki di ke yo menm yo pa kidnape moun bò lakay yo. La a m panse ke se yon erè ki glise nan sa l t ap di a paske lè w ekri yon bagay fò w pran son w. Pou li l e pou chache konprann li e pou kapab entèprete tout sa moun pral di de li. Sa vle di ou menm tou fò w gentan fè yon entèpretasyon de sa w pral di a, kòman yo ka entèprete l. Konprann byen wi. Nou pa janm fè kidnaping, nou pa kidnape moun bò lakay nou, nou pa vyole moun bò lakay nou. Konprann byen. Vitelòm, moun bò lakay ou yo. M anvi mande w kisa w genyen avèk yo. M anvi mande w poukisa nèg ou yo antre nan yon lojik ras kabrit. Paske nou kidnape moun bò lakay nou. Dènyeman la a gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki fè kwè menm yon kouzen w nèg yo kidnape ou pa di way. Donk, n ava konprann. Moun yo p ap viv anndan an. Grenn moun ki rete nan zòn Tòsèl, grenn moun ki rete nan zòn Metivye, bagay sa yo. Pènye, Moun sa yo pap viv! Moun sa yo pap viv! Tande byen Vitelòm, ou se papa pitit. Dayè, m wè gon pakèt foto ki ap sikile atravè lè rezo sosyo, pitit ou, madanm ou. Hein! Kòman w tap konprann? M pa rantre nan lojik denonsyasyon sa yo. Tout nèg bandi ki gen madanm, bagay sa yo, m pa nan pibliye foto madanm yo paske si fanm nan pat avè nou l tap al an yon lòt nèg. Men, se avè nou s pou m pale, se nou menm ki pou chanje bagay yo. Tande byen, si w t ap gade timoun ou yo Vitelòm, si se pitit ou, si se madanm ou vre, w ap gade yo pou gade pou wè, akòz de vyolans gang, epi ou menm ou te yon pezib sitwayen, w ap gade pou wè, yon dimanch, pandan l fè uitè, nevè, dizè, jiska twazè de laprèmidi, pou yon sitwayen achte yon gòdèt farin, Li woule l, dlo a sèl, li bay timoun yo manje. Paske bagay yo fini nan men l. Kòman w t ap santi w Vitelòm? Pou ta antre nan lojik sa a pou w al lakay ou pou w wè madanm ou, se yon gòdèt farin li achte, l ap woule l, dlo a sèl, pou l bay timoun yo manje. Si w pa vle, si w konprann se manti, m kapab ba ou foto. Se pa nòmal. Kòman w ta fè konprann Pou yon moun nan zòn ou Vitelòm, akòz pa gen aktivite, se ti mayi y ap boukannen pou yo manje, pou yo bwon gòdè dlo pou yo dòmi. Kòman w konprann yon moun ki bò lakay ou, pou moun sa ap viv, li pa konn si w p ap touye l jodi, li pa konn si w p ap touye l demen? E, se pa nòmal. Bay moun yo yon ti chans. M vle ke lè moun yo nan zòn sila a, lè yo wè nou mesye nèg Vitelòm yo, moun sa yo pa al pè. E le pwoblèm se ke, pandan nou menm n ap fè ekzaksyon, n ap fè moun sa yo pè, n ap fè tout yon seri de bagay, lè lapolis vini, lapolis fè menm ekzaksyon yo paske lè lapolis pote boure, depi lapolis jwenn yon moun sou plas, swa l ba l bal oubyen l arete l wi. Èske n konprann? Sa vle di Vitelòm moun yo nan double soufrans. Nèg ou yo ap fè yo soufri. Epi lè lapolis vini son lòt soufrans. Poukisa nou pa ka bay moun sa yo yon chans pou yo viv? Nou te ka fè aktivite nou. Men moun yo menm tou yo fèt pou yo viv, fòk yo viv. Antouka m swete ke emisyon sa a ou pral tande l sinon nèg ou yo ap tande l e na bay moun yon chans nan blòk sa yo. Nèg Vitelòm yo tèlman ap pran teritwa, bagay la kòmanse dejenere pou moun Dèlma. Blòk 75. Nèg Vitelòm yo kòmanse anvayi l an granmoun. Blòk ti plas Kazo pran rive Jeral Batay, nèg yo kòmanse ap frape. Nan Kara 2 a la a se pa pale mezanmi. Moun Kara 2 pa konn sa pou yo fè. E nou oblije mete de men nan tèt pou tout moun sa yo. Nèg Vitelòm yo kòmanse ap fè resèt nan mache. Nèg Vitelòm yo kòmanse ap takse biznis ki nan zòn nan, gen biznis ki kòmanse fèmen pòt yo. Donk, nan va konprann, alò, nèg yo pran Taba, Taba sou kontwòl yo, yo kòmanse pran yon bon pati nan Kwadèboukè. Kounye a, ki kote yo fikse? Se Dèlma. A la Vitelòm pwisan! A la vitelòm gen pouvwa! Gadon vitelòm mezanmi! Pou kiyès vitelòm ap travay? On sè pa, men vitelòm rete kòm nèg ki pwisan. Vitelòm kanpe dan. Kounye a la, si taba gate, on bon pati nan Kwadèboukè, m ta di, prèske tout Kwadèboukè a gate! Men kounye a la, li rete la zòn de Dèlma. E wè nèg yo gon seri de pwen yap fikse la, gon yo fon fiksasyon sou yon seri de pwen nan Dèlma. Imajine w nèg yo pa gen pwoblèm, yo desann la, gwo zam nan men yo, yap ransone moun, ekoute, fò w peye pou sa, ou menm biznis sa fò w peye pou li, ou menm fò w peye pou sa. Gade pwoblèm nan yon peyi mezanmi. Lè w fin pran Vitelòm, kounye a la, Babekyou, lè tout moun ap tande tout bagay sa yo la, epi se nan kontèks sa pou timoun ale lekòl. Bon mwen panse ke si pou lekòl la fèt fò lapolis deplwaye, deplwaye maten midi e swa menm paske bagay la rèd. M pral chavire nan kanaran. Kanaran voye mesaj. Nèg ki chèf kanaran an pa konnen eske se Jeff. Misye pale pou l di ke nèg lafito yo mete kòb atè a. Anviwon 2 milyon dola pou kapab kraze moun kanaran. Non m pa kwè se pou kraze moun kanaran. Se pou kapab kraze bandi kanaran. Pa vre? Men li menm li di se moun kanaran paske depi nou angaje se toujou popilasyon an nou mete devan. Men pa bliye se menm popilasyon sa ki toujou sèvi kòm boukliye pou nou, se li menm nou toujou ap maltrete. Brèf, pa gen pwoblèm. Misye di ke pral gon delij disi fen mwa novanm sa ak mwa desanm. Mezanmi veye kò nou non. Depi w wè chèf pale Fòn veye kò nou, paske son mesaj li voye ba nou. Depi wè nèg a pral pase a laksyon li voye mesaj ba ou, son mannyè pou di w ke lagè avèti, pa touye kokobe. Ann tande l. Via map salye peyi a map salye tout moun ok m gentan konnen depi peyi a tande vwa sa yo gentan konnen sa e vwa kanaran liye via sof ke m vle fè peyi a konnen yon bagay apre pou moun ki pral plenyen moun ki pral kriye. Moun ki pral trete moun kanaran pa bon moun, moun kanaran se kriminèl yo. M vle nou tou konn sa avan, avan, avan ke delij la fèt. E nèg lafito yo, lè m pale de lafito nou konn pò lafito. Nèg sa yo depoze 2 milyon dola ameriken pou yo vin masakre pèp kanaran. Pou dede yo menm, yo bay dede yo kòb sa, pou dede yo bay lòd li. Bay dcpj, atravè tout inite yo pou yo vin masakre pèp Kanaran, vin antre a plizyè ti cha vin tire moun yo, vin masakre yo. Antanke yon pèp ki nan eta sa, k ap soufri, nèg yo se sèl sa yo sèlman yo wè pou yo ofri popilasyon an. Sof ke mwen menm sèl sa m ka di, e tout peyi a, e pa sèl Ayiti, tout lemond konnen, depi yon pèp grangou l sovaj. Pèp Kanaran trè sovaj. Alò mwen menm, m pa, m pa fè oken. M pa fè, m pa di oken pawòl pou m choke kenn moun, ni m pa ensilte pèsòn, ni m pa di oken anyen kòm si pou moun pral di m agresif. Sof ke m vle di yon moun, pa gen yon moun dan le mond k ap dakò pou yon moun ap vin tiye w epi ou menm, menm kouri pou w pa ka kouri oubyen pou w kanpe pou w defann tèt ou. Nèg yo gen 2 milyon dola ameriken, eta nou wè peyi a ye la, peyi bloke, pa gen gaz, moun pa ka manje. Sa k diri prèske vann 900 dola tout moun ap soufri, enben la fitoge 2 milyon dola ameriken atè pou masakre pèp Kanaran, pou asasinen popilasyon an. Sof ke m di peyi a pran nòt. Nan jounal k ap vini la yo, nan fen novanm nan la oubyen nan mwad novanm nan la oubyen nan desanm, pran nòt, m pa vle kenn moun etone de sa k pral pase yo. Ok paske m vle nou konnen tout bèt jennen mòde jennen kanaran kanaran ap mòde wadèvè jan w jennen l lan èvè jan l ap mòde e menm ke l mòde kote l bay kout dan l mouri jan w wè lè yon myèl fin mòde l tou mouri a l ap mòde kanmenm sa vle di m vle tout peyi a konnen konbyen kòb lafito bay leta ayisyen nan moman ke n ap soufri la pou asasinen popilasyon kanaran pèp souvren an. E m vle fè peyi a konnen yon bagay, apre pou moun ki pral plenyen, moun ki pral kriye, moun ki pral trete moun Kanaran pa bon moun, moun Kanaran se kriminèl yo, m vle nou tou konn sa avan, avan, avan ke delij la fèt. E nèg lafito yo, lè m pale de lafito nou konn Paul Lafito. Nèg sa yo depoze 2 milyon dola ameriken pou yo vin masakre pèp Kanaran. Pou dede yo menm yo bay dede yo kòb sa pou dede yo bay lòd li bay dcpj atravè tout inite yo pou yo vin masakre pèp kanaran vin antre a plizyè ti cha vin tire moun yo vin masakre yo antanke yon pèp ki nan eta sa kap soufri nèg yo se sèl sa yo sèlman yo wè pou yo ofri popilasyon an sof ke mwen menm sèl sa mka di e tout peyi a e pa sèl ayiti tout lemond konnen. Depi yon pèp grangou l sovaj. Pèp kanaran trè sovaj. Alò mwen menm m pa m pa fè oken m pa fè m pa di oken pawòl pou m choke kenn moun ni m pa ensilte pèsòn ni m pa di oken anyen kòm si pou moun pral di m agresif. Sof ke m vle di yon moun pa gen yon moun dan lemond Kap dakò pou yon moun ap vin tiyo w epi ou menm menm kouri pou pa ka kouri oubyen pou kanpe pou defann tèt ou. Nèg yo gen 2 milyon dola ameriken. Eta nou wè peyi a ye la, peyi bloke, pa gen gaz, moun pa ka manje, sak diri preske vann 900 dola tout moun ap soufri, enben Lafrito gen 2 milyon dola ameriken atè pou masakre pèp kanaran, pou asasinen popilasyon an. Sof ke m di peyi a pran nòt. Nan jounal kap vini la yo. Nan fen novanm nan la oubyen nan mwad novanm nan la oubyen nan desanm, pran nòt, m pa vle kenn moun etone de sa k pral pase yo. Ok? Paske m vle nou konnen, tout bèt jennen mòde. Jennen kanaran, kanaran ap mòde. Wadèvè jan w jennen l lan, èvè jan l ap mòde. E menm ke l mòde, kote l bay kout dan l mouri, jan w wè lè yon myèl fin mòde l tou mouri a, l ap mòde kanmenm. Sa vle di m vle tout peyi a konnen konbyen kòb Lafito bay leta ayisyen nan moman ke n ap soufri la pou asasinen popilasyon Kanaan, pèp souvren an. Chak jou ki jou, peyi sa a plonje nan yon kawo. Yon kawo san fen. E anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou di, Kòman pwoblèm sa kapab rezoud? Tande byen mesye, ou pran sèl Vitelòm pou kont li, li kòmande Taba. Li kòmande yon bon pati nan Kwadèboukè. Men kounya li gen yon fiksasyon sou Dèlma. Tande byen wi! E misye pran ti bagay nan Petyonvil la tou. Lè w pran 400 mawozo, anpil nan yo la toujou nan Kwadèboukè. Lè w pran tout lòt kote yo, kòm si lè w pran Plèd lan la, gang nèt. Ou pran Site Solèy, gang nèt. Ou pran Matisan, Gran Ravin, Ti Bwa, gang nèt. Epi kounye a la, nèg ap di ke blan an pa kapab fè anyen, piga blan vini, bagay sa yo se okipasyon. Ayy mesye. Bon antouka kite peyi a fonksyone konsa. Men sèl sa m konnen. Sèl sa m konnen. Depi yon nèg ou pa nan blan an se ke ou nan lòt kan an. Paske gen yon kan k ap bay pwoblèm. Kan k ap bay pwoblèm nan se bandi. Yo rele blan pou kapab ede. Paske lapolis yo p ap neglije l. Lapolis ap toujou la. Depi nèg yo wè blan avèk lapolis kounye a y ap kouri. Swa yo touye yo, y al nan prizon oubyen yo renmèt yon seri de zam. Men kòm blan an pa la, kounye a nèg yo pa pè lapolis, kèlkeswa kote lapolis rive, y ap pete bal ak lapolis. Èske nou konprann? E gon pakèt moun ki di w yo menm pa gen bagay blan, yo pa nan okipasyon. Je regrèt ke nou kontinye viv pèn nou paske nou pa nan blan. Paske jan balay la a, son sèl moun ki te kapab vini an soutyen pou te kapab ede lapolis trake bandi, se blan an. E dozeni? pale sou kesyon sa a. E li di ke depi yon nèg ou pa nan blan an se ke ou nan lòt be a. E lòt be a se bandi. An n tande l. Lòske yo pa ka antre lakay, yo poko antre lakay nou radote. Men m ta renmen antre lakay nou tout. Nou tout k ap pale k ap di nou pa vle entèvansyon, m ta renmen antre lakay nou. Yo manyen manb tout moun, menm nou menm k ap pale a. Pou 3 gason pran youn devan, youn nan dyòl nou, epi youn ap frape nou. Konyen manman nou, yo konyen sè nou, yo pran madanm nou, yo konyen sèvant, yo konyen pitit nou, lè sa na di entèvansyon militè. E sa fè m toujou di nou, pa goumen a Lèzetazini, ou pap kapab. Klè. La seule chose qu'il faut faire, la pran lakay ou, pran lakay li. Pran. Negosye avè l kòrèkteman. Si w se chèf, si w bezwen chanje Ayiti, Pa al goumen al etazini ou pap kapab ou pa gen fòs sa ou mèt pran tout nèg ap voye ròch sou yo ou pap kapab nèg yo ap annik bloke w la pip se yo k mèt le mond mèt menm jan ou wè yap fè ikrèn la ou wè konbyen milya yap bannou ou wè menm nou menm yo pa menm ka voye yon blende pou nou nou jiska prezan nou gen 1 nan edmi nou paka pase 2 zan nou paka pase kafou nou gen ayisyen nou gen ayisyen parèy nou ki bloke kafou e pa dominiken non k bloke kafou e pa bokine non ki kanaran se pa. Te ayisyen parèy nou kòl m di w fuck you kounya di m sa map fè Humm ou pa dakò entèvansyon militè je n'ai aucun problème Ki an altènativ? 1915 li pat bon an 1915 se te 1915 paske lè sa pat gen moun nan peyi a tou menm lè te gen moun pat gen tout moun sa e lè sa tou Mentenan w di m an 1914 ok nou pran 2 entèvansyon se sa bon mentenan w di w pa vle yon twazyèm pa gen problèm men banm solisyon Nou pa gen okenn Paka pè sou Paka pè sou Paka pè sou brenzeng ou Epi ou di ou pa vle Ou pa vle ankenn moun vin la Mwen pa vle ankenn moun Depeye nèg ap pran kanntè Moun ap vyole madanm mwen Yap vyole fanm mwen Yap vyole pitit mwen Yap fè masisi a a pitit mwen k pat masisi Yap vòlè ti sa m te fè depi 25 an Èske w konprann Nèg la gon sapat nan pye li Lap radote nan lari L gon mitrayèt nan men li Li pa pè pete bal 17 bal nan mounda mwen Erik Jan Erik Erik Erik Jean Baptiste mouri yon moun enpòtan pou peyi li mouri menm lè menm mwen di pandan nap pase sou li paix à son âme e fanmi li nos sympathie ankò yn fwa men anfen de kont ou wè Erik Baptiste Jean Baptiste e pa tou yo tal touyel e pa tou yo tal touyel poukisa m di sa fòn fè lojik li pran yon grenn bal nan machin nan yo ralel yo metel atè li gen vi toujou yo pa yo pa kriblel a bal se se lè yo rive sou li yo wè son aksidan sa vle di misye mouri lan ensekirite jeneralize pou mwen. Men moun kap fè ankèt yo, dcpj Pòtoprens, a di pa yo. Men men menm kap gade, si yo pral touye Eric Jean Baptiste, yo krible machin nan a bal pou yo te kanpe machin nan. Janm wè bagay la, tankou jan yo toujou fè, depi yo di w kanpe w pa kanpe, yo yo krible w a bal. Si w ale, yo krible w a bal. Donk kounye an la, machin ou pa byen blende, ok, ou pran yon grenn bal nan do, yo rale w met atè, pran tout bous ou, yo pran tout zam ki te gen nan machin nan, sekirite a mouri. Ou pran bal ou poko mouri, yo kite ou atè a. Si pitit misye te fè pi rapid li te vini, misye te ka pa mouri. Paske lè yo, si se te yon egzekisyon, yo t ap krible l a bal. Li lojik. Sa vle di lè yo wè se yon grenn bal li pran, yon grenn bal nan do l pran. E sa vle di, anplis de sa, se pa se pa yon bal li pran As sam wè a se pa yon bal li pran pandan yo ralel metel atè a son bal machin non yo montre w nèg la kapab yo montre w ke machin nan pran yon bal dèyè ki relye avèk do li sa vle di Erik Janbatis mouri nan yon ensekirite jeneralize mwen te ka mouri ou te ka mouri menm jan yo konn se menm jan yo konn tire sou yon bis kap pase yo di bis la kanpe li pa kanpe yo ofle l a bal donk nap pèdi anpil moun kès kon dwa fè Men swa epi anpi anplis de sa pou nou fini a emisyon aswè a lese mwa vou dir lè yo di Montana si l antann li avèk Penn e si l antann li avèk PM Ariel kriz la ap leve sa vle di kisa? Sa vle di Penn e Montana gen kontwòl gang yo. Gen kontwòl gen kontwòl e. Moise Charles te di Kou yo se si tout bagay kanpe. Sa vle di yo gen kontwòl gang yo. Fò n dwe ba yo serye wi. Mille et une fwa. Mille et une fwa. Mesye fò n dwe ba yo serye mesye dam. Fò n fè tèt nou wi. Fò n fè tèt e se sa fè m mande pou nèg ki nan joun, pa jounalis sèlman non, jounalis sa gen dwa rapòte sa yo ba li. Men je Pòl, je Pòl moun k ap analize nan vil Jamèl. M di fò n kite lach. Fò n di laverite. Pa pè yo diw pou pou pou edozeni ou di edozeni son mòdèfòkè son chen son kaka son malpwòpte jis paske ou vle fè moun plezi jis pou yo pa diw ti sousou jis pou yo pa diw son kòb ou pran nan menm fòn pran metye a dimansyon ke li a fòn pran la dimansyon ke li a e fòn di la verite pou pèp la edike pèp la fè pèp la konprann yon entèvansyon kisa li fè pèp la konnen tou ke nou sòm. Yo di w klè, klè ke lentèvansyon oken, si, si Sendomeng te anvayi nou, lasyonzini dwe vin pran pou nou, paske nou pa gen lame. Se sa chat yo di. Donk pa kite moun ka vin pran pòz blan, blan sesi, blan paka vini, blan sela, vin plede sòl, vin plede kisa? Sòl kisa? Ou te gen sòl ankò? Ou fin kraze l, ou fin met tèt ou ansanm pou kraze l, kiyès kap fout nou bal nan mounda nou la, e pa ayisyen parèy nou? Kiyès kap vyole manman nou, sè nou? Kiyès kap tire nou, kiyès kap vòlè tout sa, kilès ki kindape nou, ki mande nou 600 mil dola ameriken, se ke nou pap janm, menm menm menm, jodi a map pale avè w la mpke la pa gen 600 mil dola ameriken? Lè w mande yon nèg 600 mil dola ameriken nèg a, nèg a son, lè w pran yon machann fritay, ou, ou, ou, ou, ou, ou mande l 300 mil dola, kote l pral jwenn li? Kote wale kiyès kap fè yo dominiken lè konsyans nou pran nou lè konsyans nou pran nou na chita ansanm pou nou di ayiti dabò ayiti an premye epi nou menm an dènye nou menm an dèyè ayiti dwe devan devan tout sa nap fè nan peyi nan vi nou ayiti dwe devan epi rès la pou pou nou menm pou nou ka viv byen ladann men tout otan nou pa fè sa lese mwa vou dir ke afè de blan nap di pa antre an nap fè ti manifestasyon moun laba yo nap fè manifestasyon pou blan pa antre men nou menm nou alèz nap byen manje nou nal nan restoran nou inè di maten twazè di maten nou lan bal nou lan makdonal nap manje epi men menm depi sizè m antre lakay mwen e ankò anndan lakay mwen sim pa men menm edozeni kòm map pwoteje tèt mwen m gen bagay map jere pa yo wè men sak paka sak paka pwoteje tèt yo mande blan ou fòs etranjè byen. Presi sa lap vin fè. Wap fè 1 an, wap retire gang yo pou nou, map ranfòse lame m, map ranfòse lapolis mwen, epi nap avanse. E fò yo tou fè yon tribinal entènasyonal tou. Vwala, pou trete tout sa k pase yo. Wè, petro karibe, petro karibe, la mò de Jovenel. Depi lè Jovenel mouri nou pa kanpe peyi a, mwen nan kaka kòm si nou pap mouri nou menm, nou pa ka mouri. Nou pa ka mouri, nenpòt nèg ka touye nenpòt ki nèg wi. Il suffit de konn kijan ou pral fè l, wap pwograme pou fè l. En tout ka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mwen di ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye bay nou ti pouce bleu an pou nou dir que vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.